Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tou l mond è ok bè wi sa va ale pou sila ou ki a letranje sa va ale eske sa va ale pou lejan ki son an ayiti pa vreman e nan profite pou salye chak grenn moun ki nan peyi kanada ki nan peyi meksik arjantin brezil etazini La France tout sa donk nou kontan avèk ou tout les îles antillaises peyi frankofòn yo mèsi anpil pou atachman nou des messages qui nous sont parvenus mesaj ki di nou bigòp RL prod kenbe la pa lage bagay yo vrèman difisil an Ayiti Ayiti se tè glise anpil prekosyon mèsi bokou mesaj sa yo ale nan kèm e sa fè mwen anpil plezi alò nou anpil. Journalist ki yo menm sou rezo sosyo e journalist sa yo map profite justement pou m kapab di yo anpil kouraj paske bagay yo vreman waw nan peyi dayiti e m ta kapab di pami yo gen yon grenn nèg ki nan peyi dayiti li rele RL prod e nap fè ansot ke nou menm nou kontinye viv sou bout tè sa. Jiskaske nou pa kapab ankò. Jiskaske tou nou gen opòtinite pou nou kapab fè ale retou nan lòt peyi. Paske lòt peyi pa enterese nou. Men se ta kapab yon evidans pou ta kapab al vizite, fè de twa jou. Epi tounen nan peyi ou paske peyi ou se pa ou. Ou pa ka al envesti nan. Peyi pa moun paske w pa konn kilè yap mete w deyò. La République Dominicaine ki tou pre nou, nou wè kisa kap pase. Brèf, alò m vini la pou m di nou ke lè yon nèg ou dèyè yon mikwo wap pale, bagay la konn difisil. Dèfwa, ou konn ap trete yon dosye, yo tèlman voye wòch sou ou, ou oblije kouri al kache. Fò w gen kè pou w kapab fè journaliste. nan rezo sosyo, YouTube, Facebook, elatriye. Brèf, genyen yon ti polemik la ki louvri. Polemik sa a, li mete an tandèm Theriel Thelus e Jimmy Danger. Theriel Thelus fè yon kòmantè sou Jimmy Danger e kòmantè sila a li pa plè ditou a Jimmy Danger. Se sak fè Jimmy Danger monte li bay repons. Men m santi ke Jimmy Danger on ti jan eksede par la colère. A wi. Par le simple fait ke Theriel a eu à dire ke Jimmy ta ap sipote gang paske Jimmy ap jwe mizik gang. Bref. E Jimmy Danger li menm nan moman de colère li an li fè yon. Reyaksyon yon analiz tou pou dire ke nèg yo konnen tout atis ki nan gang e poukisa pandan emisyon sila yo pat mansyone non atis sila yo li pran egzanp Arly Lariviere li pran egzanp Shabba li pran egzanp Diozeni e fòn di nou ke gen anpil envektiv nan kad emisyon sila Jimmy Danger menm ta kapab di de manyè boufòn. Jimmy Danger kòmsi bouch li sal. M pa bezwen di w pou se yon nèg ki fache. Li pran egzanp Arly Larivière, li pran egzanp Shabba, li pran egzanp Diozeni. E fò n di nou ke gen anpil envektiv nan kad emisyon sila. Jimmy Danger. Menm m ta kapab di de manyè boufòn, Jimmy Danger kòmsi bouch li sal. M pa bezwen di w. Pou se yon nèg ki fache. Bandi l. Deriel te di se gwo bandi. Ou vin pran pwa kou yap pran pwa kouy dèyè bandi yap pran pwa ou renmen ayiti e ti vòlè telefòn ou ye e ou renmen ayiti konsa e ou pral ladann toujou ou renmen ayiti konsa depi se nouyòk wap mal dòmi nan besment fanm ap mete w deyò a pye santi w la Byen teyel li la byen teyel te santi tou wi fanm metel de fanm vye madivin ki tal chachel ayiti a la yo gentan metel deyò yo gentan met chyen an deyò wi kou nan pou bwa di renmen peyi vin chita la vin kache nouyòk la non vye besnèt tou sal vòlò ou ye ansyen vòlò kou nan ou gen foli sal moun ok nèg sa ap sipòte gang fè vini lage dosye sou mwen pa vin aretem kebèk. Bon pal moun m konnen nou eklere fè vin aretem Québec fè vin aretem Québec m kwè m konn kiyès nou ye fè vin aretem Québec epa chita ap jape nan vye show tèt anba ap ranse Henri Gueguerre ap ranse nan figi moun vòlè pase w pa genyen kounye a ou konnen w panse kounye w panse la m pral kite ane a fini la konsa m pa pran w. Ti chen vòlè, vin popote sou moun ou la, ou moute la ou gon vye cho la sou fed wap ranse, ba pèp la manti, epi pèp sòt sa kwè nan ou, m tande son an fò e, o wi ou paka pale de Theriel Thé, ki lòt Theriel la, gèt manman misye ankò, m tande ou paka pale de Theriel Theriel Thelus, kiyès misye ye? Kisa misye fè nan vil? Kotel konnen deja? Ke fin vòlè telefòn, rantre New York la, ret nan basement. Yon pakèt bann kokorat ap ranse oh wi sesi sela an gen bagay nan foto a Michel la la a misye gen kisa fèm paka fè foto a misye m wè m annik fon foto a Michel m wè nou tout ap ranse kòmsi nap jere bgy kòmsi byen byen pèsonèl nou sou dom lan gyèt manmanw Theriel Thelus man kiyon rele a menn tande al ranse a manmanw lè chen santi. Anyn pranm si nou pran foto mwen a Michel la nou prann nap fè gwo lòbèy avèl kòmsi tankou son pakèt bagay li ye. Yon ti vakabon yon ti visye w ye lè wap dòmi kafou nan lakou Newyork city ou pa ou pa lè wap leve deja wap ranse ba pèp manti pran pòz ap travay pou pèp wap kite mele bounda menn. Menm fanm mwen defwa rete m pa byen avèl e pa moun m ta byen mwen menm Jimmy Danje oh ui wap sipòte gang m di w sa deja a e chwa m li ye mwen k fèl e mwen k goumen m fèl m jwe moun mwen vle ladann cho sa e mwen k fèl m jwe moun mwen vle ladann m jwe moun ki nan lidem e mizik m jwe. Ebyen Teriel te lisa ebon. Teriel koule gèt manmanw ankò ok pa janm ranse avèm pa janm metem nan malpwòpte w ok yo relem Jimmy danje pa janm metem nan malpwòpte w ok atis m vin isi m travay pou m fè kòb m vin isi m met grenn nan boundam pou m fè kòb m pa m gen 14 ans isi ok m gen 14 ans isi ok atis m gen 14 ans nan peyi sa. E pa kòb kidnaping ki nan menm. E pa kòb dwòg ki nan menm. E kòb redi travay ki nan menm. Lè sa m ap kale bounda m pa gen kòb vòlè nan menm. M pa menm jan avè w ti visye, ti grangou, ti vòlè telefòn. Theriel Thelus ti grangou, ti vòlè telefòn. Foli sou moun. Al ranse a nèg radyo paran yo, ti grangou paran yo ki gen foli sou moun ki pran kounye a konn vye ayisyen tèt anba moun sal sa yo wi oh Theriel Thelus se Theriel Thelus la misye fè li fou deja Theriel Thelus konn Zenith misye fè Afrik Japon misye fè Nouvèl Calédonie Fèk Theriel Thelus boulshit ap ranse nan figi moun on nèg ap ranse nan Facebook live ap ranse bay manti ranse nan figi moun ap kounya la li fourem nan malpropte l yo oh wi Jimmy danje oh Shassy oh 2023 kisa ou pral fè la Theriel Thelus e 6 avoka m gen nan moudam ou nan gèt manman ou t pat konn sa m di w sa deja e 6 avoka m gen nan moudam Epa chita ranse vre moute non. Relem nan kot kote nap relem nan la. Menm ti nèg ki clean kap fè show ici la. Mayen kob vòlè nan menm bay kob ayen nan menm. M clean ici la. E m gen dosye w kom vòlè. Relax ou se ti vòlè e m tande Theriel Thelus ou wi. Kisa w ye? Ou wè m kite w m pa janm pase pran w. Ou panse wè m pa wè w. Kounya m tap kite ane a fini la m pa te nan koulèt gyèt manman w. Hein kounya m ta kite w konsa la ap ranse avè m. Pandan m pa konn kiyès ou ye. Pandan m pa konn kiyès ou ye. Kòmsi ou soti la pou vin gate imaj mwen la, pou vin gate non m la nan mete non tenten. Koulè gyèt manman w kon mon chè. Pa janm fè m kaka konsa ankò. Ok. Yo rele m Jimmy Danje. Pa janm fè malpwòpte sa ankò. Pa janm mete m nan malpwòpte sa a. E cho m ni an m jwe moun mwen vle isi a la. Pa janm metem nan malpwopte sa yo. E kòw je fwote dyòl ou atè, fwote dyòl ou nan twalèt anbwa, pa janm metem nan malpwopte sa yo. Teriel telus boulchet ou rele a la, pye santi, dyòl ou santi, pye w santi, ou gen foli sou moun. Ou kòmsi la ou ekip egare et anba paj ou wap ranse, wap bay manti ansyen vòlò e, e vòlè telefòn ou ye, kounye a w gen foli sou moun, kounye a w panse 2023 m tap kite w konsa. A koman nou panse 2023 la a, deryèl Denis m tap ki konprann konsa, ou ranse ou di sa w vle sou moun, ou fè pòs ou vle sou moun, ou di sa w vle, ou gen foli ap travay pou peyi ki bò? Gèt manman w. Ap vin pase pèp nan kaka, ap pase pèp nan betiz, epi pèp sòt la menm pran pòz kòm si w se yon afè vre. W ap denonse gang, w ap bay manti. Nèg k ap ba w kòb yo denonse yo tou. Nèg k ap ba w kòb pou w viv, nèg k ap ba w kòb pou w viv Nouyòk yo la, denonse yo tou. E pa chita la ap ranse bay manti, anlelelelelele. Se kounye a w vin konnen sexy genlè pa nan gang vre. Ou vin prouve m la se manti wap fè sou sexy wi. M pa byen konn m pap plede pou moun. Men la ou vin prouve la e manti wap fè wi. E manti nou bay pou views. Deriel vin prouve m la ou pap fon travay vre. Si w tap lage yon bagay konsa ou konn Shabba Shabba nan vòlè. Shabba se bon zanmi Profane. Shabba se bon zanmi profane. Arly lariviere mwen di sa ankò la, Arly lariviere al jwe pou Christ la ou pa mete nonl men ou mete non koko manmanw ladann ou mete non Jimmy tande langèt manmanw ou konnen Arly al jwe pou Arly al jwe pou Christ la ou pa met non Arly ou pa met non Arly kap sipòte gang ou pa met non Shabba ki bon zanmi profane ou pa met non Ti Joe ou pa met non Tony mix. Men ou mete Jimmy deyò nèg Jassy. Fatra chen santi soumoun. M di w sa, ou atake move moun. Ou atake move moun. Ou moute move kote. M pa konn bagay sa. Depi nèg la byen lave dyòl li e Jimmy danje. Nèg la byen rense dyòl li e Jimmy danje. Nou konnen m pa saj. M te fon poze. M te fon poze pou nou. M te fon rilaks. M te fout poze pase pa gen m pwouve ankò sou Facebook. Pa gen pou m pwouve sou Facebook ankò. Pa gen pou m pwouve ankò m poze m vini m fè show m pran plezi m danse m bay blag mwen m vire do m m ale. Pandan Lion ap dòmi la n ap teke grenn Lion an. Pandan Lion ap dòmi n ap teke grenn Lion an. Lè m te vin la m te plis pran ti plezi m paske m fin men sa m vle m fè l deja. M fè l deja pa gen m bal pou vye iti ankò. M fè l deja. E m la pou 30 mil kadevendis. Gad gade kiyès nèg la. Nèg la tou enferyè. Li tou mal, li tou sal. Epi l gen foli kounye a li wè ki vye avadra moun sal parèy li. O li pou atake Theriel Thelus. Sa k Theriel Thelus la? Theriel Thémis la e konsa l ye wi lap travay pou vòlè lap travay pou gang kounya se li kap denonse gang kounya se li kap pale gang mal o wi lap fon travay ki travay wap fè a vòlè ti grangou ayiti ou tap goute tou grangou ayiti ou tap goute tou grangou ayiti se ayiti ou te ye nan ti radyo pou mil goud ou tap travay e gang ki te konn ap baw manje kounya ou gen foli wap pale mal wap fè grimas kounya wap mete non nan malpwòpte moun. Wap mete nom nan tenten moun e ou konn neg e ou konn neg kap jwe pou bandi yo ou konn neg kap jwe pou bandi yo teriel telis nan gèt manman ou ou konn neg kap jwe pou bandi yo ou pap janm di yo ou pap janm di arly lariviere ou pap janm di ti djo ou pap janm di enposib ou pap janm di tony mix men wap di jimmy danger. Wap di Jimmy danje pa vre? E mwen k pwoblèm nou an? Se mwen k ban nou pwoblèm nan? Men se mwen wap di sa konn konn konn ekrazem? Se mwen wap di wi e Jimmy danje kap sipòte gang e Shassy kap sipòte gang? Poukisa ou retire ale larivyè? Kal jwe pou krisla? Ale jwe pou krisla m poko jwe pou krisla non. M poko jwe pou izo non. Tony mix jwe pou nèg m poko jwe pou yo non mwen menm. Mwen m se cho m fè m jwe mizik ki nan lide m. M jwe mizik m renmen. Se cho m fè ok. M poko janm manje kòb bandi nan vi m. M poko janm manje kòb bandi nan vi m. E si m t vle manje l m tap manje l. M pa gen cho radyo nasyonal. Chak mil la se depanse m depanse. Kokorat, gade m byen pou wè. A 200 mil dola bleng bleng, 40 mil dola Rolex, 35 mil dola chemiz, 10 mil dola zanno, 25 mil dola linèt. Kokorat, lè w ap fè cho tou sal santi fò nan ti besmen touye a, gade al ranse a chyen pa w tande. Terial Telis ki yon rele m pa konn non l yon chyen santi. Nan gèt manman w. Pa janm ranse avè m isi. Pa janm wè sa lèm di ok mesye. Men m pap men m pap nan m pap nan griyen avè nou, m pap nan kanpe gade avè nou menm la nan moman la. N atake m piu m atake nou boule. M di nou sa klè isi a la. Nou fon nou fon malpwòpte pou 1, an n fè l pou 2. M wè foto Michel Martelly a ba nou pwoblèm, e m wè foto sa a ba nou pwoblèm, kòmsi m paka fè foto a Michel Martelly. M te kanpe nan gang, m te kanpe nan vòlè, m te kanpe nan tout bagay, m wè Michel, m wè Michel nan gita hein lakay mwen, m kanpe yo nou pale vin fè foto. Kouzen Jimmy dan Jason pa gen pale anpil, nap ranse nap jape, m te kanpe nan vòlè, m te kanpe nan gang, m te kanpe nan tout bagay, m te kanpe nan dis m te kanpe nan dat. Men monchè ou nan gèt manman w Theriel hein Theriel Denis. Gen visye pase w. Vòlè sa w tap pwan di kounya la pwan bon moun li la epi pèp Facebook lan nan tou grangou moun ayiti tou grangou ap pwan ri kou lap pwan pwan tè riyalite li son afè li afè pou nou epa mwen mwen e vòlè sa li yon afè pou nou epa mwen mdi nou sa kounye di a la vòlè tele tè riyalite li sa li ka yon afè pou nou epa mwen. M garanti w gason m pa kite m kwaze w nan Nouyòk Siti. M ap bat ou kou vòlè isi. Pa kite m kwaze w Nouyòk Siti. On vye abitan an m ka bat ou bay papye. Ou son vye abitan k vin kache la a. Ou son vye abitan k vin kache la san papye, ap ranse bay manti la a. Ou gon vye cho tèt anba, ap ranse bay manti. Kounye a vye pèp Chili, vye pèp Ajantin pran pou on bagay, m tande Theriel Thelus, o ap denonse gang ap fò. Ki travay misye ap fè la a? Si l te fon travay li tap rete an ayiti epa sove li tap sove si Theriel Thelix tap fon travay pou peyi a vre li tap rete an ayiti pou l fè travay sa epa epa kou l sove a la pou lap ranse antouka banm fè n tande banm fè n tande voice vòlè a li te vòlè yon telefòn banm fè n tande la la pa gen kanpe ici a la. E banm fèm tande kote kote kote Theriel te vòlò telefòn e ti vòlò w ye kounya w vin pran bòzwa fò sou moun isi e ti vòlò w ye kounya pou kou gèt manman w Theriel Thelus kounya w vin pran bòzwa w afè sou moun ou gon vye chokèt ap bay manti kounya kounya ap site nonm nan kaka w mesye m di nou sa mesye mesye m di nou sa pale de Lyon sou li chilon Mesye m di nou se pa leve lyon sou Richi non. Lyon ap domi kitel domi. Ti vakabon ti vòlè ap pwopòz bon moun ou. Ou pral fèm tande. Ou pral fèm tande voice kote ti youri ap pale de vòlè a. Foute voice sa la. Ap pwopòz bon moun ou e vòlè telefòn ou ye. E vòlè telefòn ou ap pwopòz bon moun ou. Lè nèg la di yon bagay de byen pou ou fòw ka dil malgre m gen pwoblèm pèsonèl paske Teriel te bezwen m toutel ou tande paske m paka sòti nan yon baz ki plen bandi ki se swa dispo nèg a zam pou map bay antèn sou nèg m te di Teriel djòb sal sa la m pap ka fèl e dezyèmman Teriel te gen yon ti pwoblèm Patrick Monseyant avèm lèske Rony Colin avèk Bòpse m te jis pran pozisyon pou m te nan kan Bòpse avèk Patrick Monseyant men jodi a mwen menm m pa gen pwoblèm pèsonèl a Teriel men sepandan li ede m si pat gen Teriel si pat gen jounalis si pat gen Morvan. Sou menm. Paske dwa yo toujou dil ou pa dil nan bouch se menm jan mwen pran diw li genlè nèg ki te di misye pa pratisyen dèlma se voye moute se sak wap wèm vin avèk dokiman mwen m gen dè dokiman nan menm gen dè dosye nan menm men sepandan kòm nou pa nan faz sa pou map de tuteryè paske te fè byen pou mwen. M gen prèv, lajistis la, si l santi ke se manti mwen fè, li ka soumen m. Lalwa di men sa pou l fè. Tande m, tout moun konnen radyo RCA se pou madam Lamòt li ye. Tout moun konnen l trè klè. Teriel te kite alepòk. Teriel, mande Teriel si se pa avèk senkyèm avni l ye. Mande Teriel si l pa t men RCH 2000. Mwen menm tout sa m di, m di laprèv. Se ti vòlò w ye, ou mawon vòlè. E ou k gen dosye vòlè pa janm metem nan malpwòpte e ou k gen dosye vòlè sou langèt manmanw Therèl e Therèl Thelus e ou k gen dosye vòlè chen sal ti grangou vòlè e ou k gen dosye vòlè gang sou ou pa metem nan malpwòpte sa yo langèt manmanw ann tande ankò bon jodia la nan dim kisam te di demen nan dim kisam te di mardi retro ou wè la m pa moun jodia la m fon lòt bagay jodia la nan dim kisam te di demen. Ou menm al tire to dim kisam te di la m pa dous retire timoun yo retire timoun yo macho a pagen vòlè gang sa yo kite mwen afavè men nou menm tou nap boule mansann nou pap chwa avè nou nou pa bon moun kite enbesil ap pran nou pou bon moun men m konnen nou pa bon moun bann vòlè ou sou sou sou te vòlè yon ti telefòn yo revoke w kisa w ap fè ankò a pye santi w la gat manman w Mèt Kalèb mwen viktim de kou mèt Kalèb e jete wè nan anpwen mèt Kalèb detui m li di m abolotcho. Tande koze sa. Bon ban mwen di w li ankò yn fwa lè nèg la di yon bagay de byen pou ou fò w ka di l malgre m gen pwoblèm pèsonèl paske Theriel te bezwen m toutel. Paske m pa ka al sòti nan yon baz ki plen bandi ki se twazyèm sivon nèg a zam pou m ap bay antèn sou nèg m te di Theriel Job sa l se a zam m pap ka fè l e dezyèmman Theriel te gen yon ti pwoblèm Patrick Monsyen ak avè m lèske Rony Colin avèk Bòpse m te jis pran pozisyon m m te nan kan Bòpse avèk Patrick Monsyen ak anben jodi a mwen menm m pa gen pwoblèm pèsonèl ak Theriel men sepandan li ede m si pa t gen Theriel si Tande koze Iselène! Theriel vòlè telefòn chen kèt manman w! Ou te di Theriel te vòlè. Pa janm mete non m nan malpwòpte w ap fè yo. M gen prèv, lajistis la, si l santi ke se manti mwen fè, li ka somme m. Lalwa di men sa pou l fè. Tande m, tout moun konnen radyo RCA se pou madam Lamothe li ye. Tout moun konnen l trè klè. Theriel te kite alepòk. Theriel, mande Theriel se pa nèg senkyèm avni l ye. Mande Theriel si l pa t nèg SIH 2000. Mwen menm tout sa m di, m di laprèv. Se menm jan, jodi a, komisè pa gen pwoblèm pèsonèl avè m. Komisè a gen pwoblèm avèk. Nou tande nou tande nèg kap di nèg oh wi Jimmy te janm sipòte gang, Shassy, Top Zone tout nèg ap sipòte gang pandan Theriel te li se gwo vòlè telefòn Kou nya men chen nap onore a wi Kou nya men vòlè nap onore a m tande Theriel Thelise ap fon gwo travay kibò Ki travay vòlè ap fè. Son ti vòlè k kite ayiti pou vòlè, radyo zenith de SL 2000 li li t tonbe nan radyo zenith de radyo zenith lap bay manti kounya vòlè a kite ayiti la li tonbe new york city lap dòmi nan besment sal sou pinèz sou kabann pinèz kounya vye je sa oh nap pran oh rite yel telus get manman misye Pa atake oksa peyi a pa atake tjo peyi a te gel te li sti vòlè ti grangou et li fè ti masisi l tou wi. M gon grenn bagay m kapab di chak grenn moun. Fè an sòt ke lè w ap evolye nan vi an, pa kite tras. E gon grenn bagay pou konprann, menm lè ou pa fè yon bagay, jouman an li vrèman lèd. Pa egzanp, Si yon nèg ta moute sou rezo sosyo, nèg la fè yon live, nèg la di RL Prod konn vòlè telefòn. RL Prod se yon gwo vòlè. Kounye a tout moun pral di, oh, jan m wè ti gason sa ap pase sou YouTube la la, jan m wè l ap pale sou Facebook la la, pou misye ta vòlè? Oh, mezanmi, moun pa bezwen kwè nan moun. Ou pa konprann paske ap gen yon ta de moun ki kwè. Men m toujou di ke diskresyon. li bon. Imilite li bon. Jan m ap fonksyone a, m ap toujou fonksyone konsa. Menm lè m ap denonse yon gang, m toujou kite pòt pou ou pou krazon kite sa. M pa antre nan pèsonalite moun konsa konsa. E mwen menm, menm lè m ap bay yon enfòmasyon, m toujou kite yon twou vid pou ke si ta gen yon erè, Map tounen demen si Dye ve pou m di ekskize m sorry. Genyen yon dosye la ki se dosye sexy an m pa swete ke pou ta kapab gen flay ki fèt sou dosye sila. Paske talè a m sot pale avèk Jonas, Jonas Gustave, eh ben il m'a dit ke sexy ale nan vilaj se vre. Men Sexy pa nan dosye gang. Jiska prezan m pa ka di ke TT gen rezon, m pa ka di ke Sexy genyen rezon. Paske Sexy te al nan vilaj. Men, eske TT te wè Sexy ak yon gwo zam nan men l vre? Sa se la grand kestyon. On peut denoncer men gen yon seri de eleman lè w mete l kounya la ou pral mete moun nan dout. S'il y avait effectivement cette photo, il faudrait la poster. Est-ce que nou konprann? Donk m panse ke lè ou son superstar fò w pa kite tèt ou vire. Toujou mete règle journalistique devan. Lè se yon nèg k ap m ta kapab di. Pale pou w parle. On nèg ki petèt kapab silabe, ki ap pale, m panse ke rega pap ka tounen vè li. Men on nèg ki gen kapasite ki ap pale fòk ou montre ke ou gen yon kapasite pwofond pou w analize paske quand on donne des infos si on veut commenter ebyen fòk ou vini avèk des analyses. M pap fè moral pou pèsòn non. Men se juste pou m di ke li toujou bon pou nou rete nan lojik sa a pou kapab respekte règle jounalistik yo. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!